dependent variable. We are going to say why. And and then you say poverty in the contrary independent variable. Poverty. Poverty. Verti. Verti is an independent. Inde independent. Variable. Okay. Independent variable. Crime is a dependent variable poverty in the contrary is an independent variable. We got that. Well, if you talk about in terms of cause and effect, we can say poverty is one of the cause of crime. I c'est research, research, research from other countries and everybody recognize that in terms of cause and effect so we're talking about something we talk talking about independent or dependent Coalition, strong coalition, strong relationship. Ok, cause and effect. Let's put it in French. En termes de cause et effet, la pauvreté, ok, cause, est une des causes de la criminalité. est une des causes de la criminalité. An tèm de kòz ak efè, povrete se youn nan kòz krim. Povrete se youn nan kòz krim. Donk, sa pa vle di ke depi nou wè yon moun pòv, nou konnen se li k te fè zak la. se li k te fè krim nan, se li k te fè zak la. Paseke, gwo rechèch fèt nan gwo peyi, nou menm nou pa fè rechèch, ke timoun ki byen lakay li ya, se jis kenbe yo pa kenbe li, men fè zak la tou. Yo mal pou kenbe li. ou byen lal lekòl li pi entèlijan li konn kijan poul fè krim nan pi byen ou byen epa li kal fè li a pwòp men li son yon lòt li voye nap konprann chache yon konplis ki fè fèl pou li li lap aji smart lap aji smart so meaning Lè yo di se youn nan koz yo, pase le contraire la osi vre, richès la gendwa fè w fè rich, m pa konn ou wè le timoun ki rich ki twò eze, ki twò lezi tou, yo pa janm panse bagay ki bon lan tèt yo, se, se, se, se, se fè tenten, ou pa konn wè sa, se richès la ki koz sa, yo twò byen, yo konn di timoun sa twò byen, so meaning richès la gendwa youn nan koz tou, so, se, wè. Asopsyon! Mèk in asopsyon, it's something uh, you got to hold on until you go to the reality to make proof like to test your, your assumption it is obvious that if you are poor you are more likely to steal to eat it's obvious it doesn't mean the person Ou is not poor, cannot make crime. So, there is strong relationship and less strong. Weak relationship. So, Explain Crime rate Li to krim nan Independent variable la bal esplike l Nou wè nou ta bezwen ekspèt An Ayiti ki pou ka fè estatistik sa yo pou nou M sonje lontan te konn gen statistik ki fèt wi nan peyi sa m pa konn si l fèt toujou ok independent variable independent variable will explain crime rate independent variable la kòm example nou bay poverty poverty as independent variable ok poverty as cause of crime can explain de crime rate. Vayab endepandan an pral esplike pousantaj krim nan. Vayab endepandan an pral esplike pousantaj krim nan. Sou li pral esplike li, e rechèche yo la make sure ke lan rechèche li fè a pou gen ase de konfidans pou l di, ke tèl bagay se tèl bagay ki koz tèl bagay. So li gen dwa pa jwenn ni koz li, gen dwa jwenn ke l gen yon fòt correlation. Li gen, li gen pase lòt koz yo, li ka pi fò ke lòt yo. Li ka pi fò ke lòt yo. Gen plizyè bagay ki ka koze l, men li ka pi fò ke lòt. Poverty might be a strong correlation, a strong cause, a strong cause. But we know we got many causes. Uhh oh di moun nan, ti moun nan nan jèn nan pa gen opòtinite. You say a lot. Moun jèn pa jèn o, ti moun nan te konn rantre lan pou la pran aprann metye endepandan lan fakilte l de medsin kounye a fòl gen piston. Ki bagay sa a? Ou retire yon gwo bagay lan men l. Sa ka koz ti moun nan vin pèdi avni l tonbe lan nenpòt ki bagay. Varyab endepandan. Pral esplike pousantaj. An pale de varyab endepandan. Nan pale de poverty pa egzanp. Pou n ka gen yon egzanp nan tèt nou. So pay attention when I say endepandan or depandan. It's why I say at the beginning crime is a dependent variable. with more precision, more precision, you can say poverty. Instead of saying poverty is, is the cause, or poverty is the one of the cause, talking causation relationship, you can say poverty is poverty is one of the factors that influence crime. That's better. Is one one of the factors. You see, factors that influence crime. That influence crime. You see, one of the factors that influence crime. So meaning, we know now we have many factors that can influence crime, that can cause crime. Factors. So factor one, factor two, factor three, factor four, factor five, a lot of factors. Okay. Some there was some researchers saying when you got parents, parents that the way they talk about crime that can lead the young people to do bad, to do badly. So, who can say that when you think about it, could be true, but you don't know the the percentage, the percentage, the percentage is important because if something is 30%, something is 10%, something is 40, 50%, It's big difference. It's a big difference. So, we say poverty is one of the factors. One of the factors that influence crime. One of the factors. So, m deja konnen, bagay k ap pase an Ayiti a, li pa piti. Nou pa ka rete di kon a e moun pòv k ap fè yo, nou deja konnen li konplèks. Se pa moun pòv. Se tout bagay melanje ansanm. E apwòch la fò l ta atake tou lè pwen a la fwa. Let's talk French, La pauvreté est l'un da facteurs ki enfliyans la kriminalite. Se youn nan faktè. Bagay sa yo, se bagay rechèch fèt pa bò isit. E ki vre tou patou. Mwen pou ki sa l pa vre an Ayiti. Ok, pauvreté a se pral youn nan faktè. Alò, kòm to de pauvreté pa nou an anpil, anpwen, m ka li ka fò, pousantaj la ka fò. M admèt ke to de povète a pousantaj la ka fò lan nan faktè ki brale enfliyanse krim nan. Bò lakay nou li ka fò. An kreyòl, Povwete se youn nan faktè ki esplike krim. ki esplike krim youn nan faktè youn nan faktè ki esplike krim lè n ap di ke se timoun nan lari k ap fè li pa sifi pou jan nou rive n ap desann degrengole a li pa fouti sa sèlman e nou vini pa remake ke kounye a la se moun ki lan tèt peyi yo menm k ap fè Sa pi rèd, li pi rèd. Moun ki ta sanse etabli la lwa, ranfòse la lwa, kreye lwa, nou tèt chaje wi, se yo, se yo k ladann wi. Se pa senp sitwayen ki pòv la k ap mache nan lari a. Gwo koze! Increasing. Increase rate of poverty. Increase. Ok? Increase. width of poverty. Increase the rate of poverty. Increase rate of poverty. It's increasing rate of crime. It's it is it's Yn kizin. Rate of crime. Hmm. So si nou pa gen dirijan kap travay pou diminye rate of poverty. Se Tant yo ka pran lan met lan pòch yo pran ou mele avle di moun yo vin pi pòv epi gon afè de kidnaping tou kap fè moun yo vin pi pòv so la si deja yap etabli yon sitiyasyon pou yon kriz rate of poverty se yon kriz rate of crime moun yo pa jwenn anyen pou yo fè Pa gen moun k ap vin envesti ankò nan peyi a pou nou jwenn yon travay nòmal. Timoun nan jèn, li lè pou l marye, pou l fè ti fwaye, fonde fwaye li. Chak ti djòb li jwenn pa jan, pa gen safety lan djòb la. Djòb sa li menm, li pèdi l pou dan griyen. Moun nan pa gen sekirite de djòb. Plis li pa gen safety. Menm si l ta vle fè yon biznis, pa gen safety. Wap jwa bagay yo. Wap jwa bagay yo, ba yo gen enpòtans. Let's talk french. Ogmante le to de povrete, se ogmante le to de kriminalite. Hum! Poverty se yon varyab endepandan. Ou te konn sa. Sa se egzanp mwen pran pou Verté sèlman. Paske, on dirè ke Ayiti se yon peyi ki pov anpil. Nan tout le mond lan, nou pami peyi ki pi pov yo. So, se pa yon bagay pou nou ta sezi si ta gen krim ladan l. Ok? Men, lò n ap pran, e pa, gen krim, li te toujou lan krim, li te toujou pòv, men krim nan moun nan, e te konn pi rezonab, wèl, ou gen kont a yon moun, krim fèt, en. Sa kounya la a? Pou se moun nan tèt la kap òganize de gwo krim, kap fè klas mwayèn nan kraze tout sa yo fè. Se kòm si m ta di w son abèy ki al nan pye bwa, ki gon kote nan nich li lap lage myèl, pandan se tan ou menm ou pase pa anba ou foure yon twou anba nich lan, tout myèl yo ap vin jwenn ou. So moun yo chita ap travay e pou yon lòt vòlò òganize a, mafya a, te kwè yon bagay, yon abè, e yon moun ki fè yon twou anba pou l retire tout byen l la tonbe lan men l se li k ap pran bagay yo. Ou ap travay pou vòlè. Sosyete a pa oblije konsa, se pa t konsa l te ye. Te gen krim nòmal ki fèt, te gen krim de povrete ki fèt, men kounye a sa s on lòt bagay. Pa gen nasyon, pa gen leta. Sa se twòp. Nou wè nan esplikasyon m ban nou an, tout moun ap chèche diminye povrete, nou menm n ap enkriz li. Paske Gen povrete ki nòmal. Ou konn ou pa ka ba timoun nan yon poupe. Timoun nan mèt li sèvi a wòch kòm poupe pou pretann. Men sa ne ni pa. Sa ne ni pa. Ou konn ou pa ka manje diri ou manje mayi. Sa ne ni pa. Jiske la, li nòmal. Men pou moun nan pa ka jwenn manje ditou atòl. Sou gro diferans li ye. E ou vle pou rann moun nan pi pov toujou. Pa gen responsab. Leta prezans li pa egziste. Ou moun ou meton pou petwèl sou tèt ou gouvèneman. M te konn konnen gen pou petwèl men ankadreman an te bon. Se pa premye fwa n di pou petwòl non, men ankadreman an te bon. Kounye a tout ankadreman an yo pa bon. Enstitisyon yo dezagreje. Se yon tristès. So, tout sa w wè m ap di la yo, se pa pawòl pa m. Se pou n ale lan paj 39, lan Statistical Method for Criminology and Criminal Justice. Ok, m ap montre n liv la. So, de page 39, si m te ka montre nou ti bagay, alo m telman fè ratu la dan, nou ka pa, nou ka pa li li. Kote m ap li li. E pa konsa ou gen kran nan. Li depann de yon bagay. Gon bagay ki pase ke w pa kontwole ki fè ke w gen kran nan lan nivo sa. Tout kote gen kran yo. E menm pafwa gen, te konn gen kidnapin lan lòt. Li bay sa ak non w komès. Ou komès. Li rive lon to ki egzajere. Moun oblije kite yon peyi abandone yon peyi pou sa. Gen lòt kote ki gen yo moun nou pa oblije kite peyi yo non. Yo pa oblije kote pase paske leta fò l ka kontwole l. Sa a menm se leta la menm ki ladan. That is too much.